Diskisyon fini, Yanick Joseph pale. Medam, matmwazèl e mesye, Yanick bay vrè rezon ki fè ke li tap kriye. Ala kote fanm odasye papa. Yanick sèmante yo pat mare l. Li sèmante yo pat chivoke l. E l pat al regle anyen kay Ariel tou. Ala traka pou lave kay tè wi papa. ou pral tande frè e sè byen eme rezon ki fè Yanick te twouve l nan primati zafè moun ap di l pral kay Biden nan nan nan nan s on bon konpatriyòt li ye l ap rete nan peyi a e l voye mesaj bay tout moun k ap pale yo yon jou yo gen pou yo bezwen l lè sa a li p ap disponib jan ti pwovèb kreyòl la di sèl pa janm vante tèt li di l sale. ou pral tande rale chèz ou. Asasina Jovenel Moise tout moun jwenn jan ti pwovèb kreyòl la di mennen koulèv lekòl se youn men fè l chita se de touye prezidan se youn men desann zo sa ki koke nan gòj ou a se pap osi fasil. Tout moun jwenn pèp ayisyen. Soti nan oligak kòwonpi, pase pran mafya entènasyonal, rive sou politisyen pwostitye restavèk boukliye sistèm, pou fini sou ti kapòt ki konn nan lari yo, ki konn ap boule kawotchou, jounen jodi a, yo tout ap fè fas ansanm avèk yon reyalite ki twòp pou yo. Medam matmwazèl e mesye, pou sa politisyen ap konnen jounen jodi a, pou sa òm dafè ki touye prezidan an ap konnen jounen jodi a, jan ti pwovèb kreyòl la di, si m te konnen toujou dèyè, hum, jounen jodi a, yo ap di kèt, pou ki sa nou te fè krim sa a? 7 jiyè 2021, 7 mars 2023, sa fè egzatteman. 20 mwa depi asasen kriminèl manje prezidan men zo a koke nan gòj yo bon pou sa kap pase senatè youri latorti oh oh fòk nou mennen senatè a lopital paske senatè a rive nan yon dènye limit la pèp ayisyen li bay kè sote. Atò konsa pou senatè a chita lap reflechi mesye? Tankou lè fanm dwe machann pèpè epi wap mawon machann nan epi wal tonbe sou li. Medam matmwazèl e mesye nou pral prezante w imaj Martine Moïse ansyèn premyè dam peyi Dayiti bò kote pa l resevwa pri ewopeyèn fanm entènasyonal lidèchip pandan yon seremoni prestijyez ki tap dewoule Nan peyi Bèljik, a Brusèl, genyen komisè Richemond bò kote pa l, nan jiridiksyon Okay la, li dekouvri yon rezo vòlò, kase ponyèt malere ak malerèz k ap pase mesye sa yo ki kache kò yo nan yon simityè. Bon, mwen sezi wè kòman komisè a ranmase pil zonbi sa yo, an, li mennen yo nan komisarya, li pa tou ba yo lavi etènèlman? Frè e sè byeneme, ou pral tande deklarasyon divès nan zonbi e Komisè a pral montre nou nan simityè a ki kote mesye sa yo fè baz yo, kote yo kache, genyen plizyè chanm. Rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou ou bonswa tout moun kijan nou ye, ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo Zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an e kont sa ki se te M ale chèche sovè, sovè rive anvan m. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons la se kokoye. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen. Mwen genyen 3 je, men malerezman se nan yon sèl mwen wè. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Medam matmwazèl se mesye chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl la traka pou lave kay tè papa Yanick Joseph soti nan silans li ha ha Yanick Joseph pale eeh li bay vrè rezon ki fè ke li tap kriye nan pye premye minis Ariel Henry mezanmi ou paka pa sezi non mezanmi ala fanm odasye. Hahaha Ann tande ansanm se ekstrèmeman enpòtan. Ou lan program Biden e ou ta lè pòt la yo blok ou yo di ou paka pati konnya la ou tonbe lan anmwe ou moute lan primati wal fè bri lan primati pou Ariel ka debloke bagay pou ou sa bagay la ye egzakteman es dabò eske w lan program Biden Mwen pa nan pwogram Biden e answit tou mwen pa t janm ale èpòt, m pa t janm ale èpòt ditou e answit tou mwen pa p ni tante, polisye pa p ni tante arete m e polisye pa t arete m. Donk. Ala kote fanm odasye papa! La police pat janm arete w pa vre? La police pat janm tante arete w ou tap rele eeh kisa m fè komandan pou yo mare m nan kisa m fè komandan eske se pou tèt cheve m eeh lage m epi yo pat mare w tap di lage w non odasyeuz ohh yo pat mare w epi w tap di lage w frèzesè fò tande. Kòmandè eske se pou tèt mwen m pran manda eske m te nan vòlè kòmandè eske mwen nan vòlè kòmandè eske se pou tèt mwen kisa m fè pou m gen manda dèyè m kisa m fè eske se pou tèt mwen eske se pou tèt. Yo pat mare w Yanick ok. Voice ke yo tande an mwen ap pale avek 2 3 polisye. Se youn nan 3 sa ki anrejistre w de tout fason. Bri moun e son moun tande yo pa gen imaj men son moun tande w kap kriye a nan 3 polisye sa yo se youn nan yo ki anrejistre w. Non, non mwen pa kwè sa. Mwen pa kwè sa paske se pa nan yon kote fèrme ke m t ap pale ansanm avèk yo. Èske w konprann? Sa vle di te gen lòt moun. Donk, mwen p ap di sa. Ou konprann? Donk, mwen t ap pale avèk polisye yo. Se ke tout moun ka resanti paske mwen menm mwen se yon imen. An deyò de tout sa ke yon moun ta ka di, men mwen son imen, mwen gen san, mwen gen chè menm jan ansanm avèk tout moun. Donk, wi, jodi an tout moun wè m kriye, men m ap di tout pèp ayisyen an, se pa premyè fwa ke m kriye. Yanick Joseph mennen yon batay ki ase difisil nan peyi an. Nou toujou ap batay. Ak kiyès? Pou kisa? Ak kiyès n ap batay? Jodi a kot rezilta batay la? Kot rezilta? Kiyès ki genyen? Eehh yo mennen batay. Palè nasyonal te dwe oh rezilta batay la touye Jovenel Moïse. Wi jodi a fè 20 mwa epi nap kriye men pourquoi tu pleure ma chérie? Yo mennen yon batay. Ki batay? E nan batay sa ki fè w wè nou nan eta sa? M toujou tande travay se la libète men ayisyen pase tout vi yo ap batay m pa janm tande youn di yo ap travay non swa w ka di yo pat mare w chapo ba pou w manman chapo ba hahahaha. E ou di map diw sa sinsèman polisye ki konnen ki toujou swiv mwen ki toujou wè mwen yo kapab di ke mwen pa janm vrèman dòmi m pa janm dòmi vrèman tout o lan de batay lan e sa m Ou pa ta ka dòmi bon fantom 509 fantom ou lè zonbi kòman w tap fè dòmi kòman w tap pase pou dòmi an ma cheri mwen e nan bay nan sosyete bizango nou te kòman w ta pral fè dòmi. Ou pase tout viw pa. Kite men lè nou pa domi. Wi la batay. Oparavan voup sendika ti kat. O o se gade m gade m tande palè nasyonal tèt dwat. Liv ou mouri. Ala traka pou lave kay tè ou nan peyi sila. Jounen jodi a m pa wè ni lib ni l mouri. Lagem. Esi se pou tèt cheve a Se pou tèt pitit mwen manda Kisanm vòlè Ann ale. An pitit mwen wèl, manmanm wèl, tout fanmim wèl, èske w konprann? Donk mwen kriye e m raplem ke pitit mwen te gen 4 an ou 5 an. epi lè map kriye se li kap seche dlo nan zyem donk moun pa k tann wè kem kriye paske wi mwen se poto mitan ki dwe bay polisye kouraj mwen menm antanke yon lidè m pa ka montre ke mwen fèb èske w konprann mwen dwe bay leson. Pale, kisa k yon lidè? Kisa k yon lidè pèp ayisyen? An Ayiti, tout moun toujou prè pou yo di w, m se li. Lidè de what? Lidè ki sa? Lidè ki sa? Lidè nan manifestasyon lib ou mouri boule kawotchou n ap kraze prizon. E sa k lidè a? E sa k lidè a? Si se pou n vide penitansye nasyonal atè nan 6 zè de tan pou nou pran pou tout prizonye. Soti deyò nap fèl. E sak lidè a pa vre? Non, fò n al repanse yon seri de mo mezanmi yo pèdi valè yo, yo pèdi sans yo nan peyi sila. Ki sa k yon lidè mezanmi? Pa gen lidè nan peyi dayiti. Anvan pale yo se lidè. Lidè nan boule kawotchou? Lidè nan met dife nan zafè moun? Lidè nan kraze bwat leta e sak lidè a? Lidè redwi peyi an sann nan? Si Jovenel pa ale nap boule peyi a an sann epi apre lèn vin boule mandem ki kote nou prale je ne se pa? E sak lidè a? Palè nasyonal tèt dwat pou nal fè kisa e sak lidè a? Ou pa prezidan ou pral nan palè sa ou pral chèche? Palè nasyonal ri nap boule nap kraze se sak lidè a? Ou son lidè lidè de ou a defini lidè pou mwen yon moun ki son lidè pèp ayisyen yon lidè son solisyonè son moun kap chèche solisyon epa moun tout la sent jounen ki konnen lèzo ki konnen lèzoligat kap travay pou lèzoligat ki se boukliye sistèm epi jounen jodi a ou pa tande yo sitiyasyon vin pi grav epi yo lidè lidè nan kisa lidè pou fè kisa. Ah lidè nan kraze, je m'excuse. Ann avanse. Men antanke yon humain, yon manman pitit, yon mère au foyer, wi mwen kriye. Wi mwen konn kriye. E m kriye plizyè fwa. Kisa w t al fè kay Ariel? Mwen pa t al fè anyen kay Ariel, jan moun yo ap di l lan. Donk pèp lan. T al vizite l? Ou pa t al fè anyen kay Ariel? Donne moi une explication ma chérie Bon, sa w t al fè? Ou pa t al fè anyen. Sa vle di ou just leve, c'est ton ami, ou al rann li vizit? Se kòmsa? Oh my God, oh my goodness, sa la koute, gade koken mesye. Sa vle di ou just leve epi ou ale kay Ariel? What the, m pa bezwen fin di rès la. Heyy ala de humm Gerard oh oh ou pa tal fè anyen sa vle di sa w tal fè w pa tal fè anyen men pou kisa w te la pou kisa w tal kri pou kisa w tap kriye la heyy èske se pou cheve sa w tal fè ou pa tal fè anyen ebyen lòt bagay lòt al fè. Pèp ki emosyone, men se domaj, mwen panse ke nan 5 dizan ankò, yo va gen bezwen yon moun tankou Yanick Joseph. Èske w konprann? Men malerezman lè sa a, Yanick. La gen bezwen w? Ah! Y ap gen bezwen w wi, pou boule lè kawotchou, palè nasyonal tèt dwat, pou mare mouchwa. Li hi pou pou ri! Li hi pou pou ri! Nap kraze prizon an li pou pou fè sa ah wi pou fè di makak dan la ri eeii I love my country I love my people ah lòt semèn pèp ayisyen m santi ke lentènasyonal manke konprann lè lidè an Ayiti an anglè m pral bay news la an anglè m pral bay news. an anglè pèp ayisyen. Prepare vou an, je vè m eksprime an anglè. You understand me? Paske la pèp ayisyen, I'm very very tired. You understand me? Ou di w se ya bezwen m. Ou di w se ya bezwen m an anglè. Ah dim bagay la m poko fin fò bon ya bezwen m. Ou konn sak grav la pèp ayisyen moun ki travay pou ya bezwen nan pa janm ouvè bouch li poul di sa jan pwovèb la di sèl pa janm vante tèt li dil sale jamè m pa janm tande yon jou jovenel moïse te di na bezwen m yon jou jamè men l te di w lap kontinye konbat lap kontinye travay sal te konn toujou di. jounen jodi a, nèg ki tap kanpe anfas ap pale de to dola, yo di al 4 fwa monte. Sak tap pale de gaz yo fè pi mal. Pa gon kilomèt wout ki fèt nan 20 mwa. Ou pa tande dosye kouran pale, yo pa fè anyen. Yo fè pi mal. Jounen jodi a tout moun ap di humm pito entèl te la. Lè entèl te la bagay la te pi bon. Se moun ki pale. Men se pa ou ki di ya bezwen, bon petèt Dimitri Vorbe, Reginald Boulos, wi la yo bezwen boule ti kawotchou yo. Men lide, lide nan ki sa? An la trak, an la kote gade moun odasye. An avanse madanm, kontinye kase bet nan bòl nou. disponib sa m dil klè m pap disponib paske peyi nou yo aprann fè piblikasyon pou medyokrite pou sa ki pa bon pòkont sa ki bon pou yo Se kòm si m ta di w son pèp ki pa konnen egzakteman ki sa ke l fè. M ap raple pou tout moun e ou di sou antèn radyo Ibo ke m gen anpil respè pou nou, batay Yanick Joseph mennen bò kote polisye ki diy, mwen byen di wi, polisye ki diy, paske sa k fè m di polisye ki diy, gen polisye ki sou gwoup revòlte. ki te dekouvri yon polisye ki rele Polydor Gregory ki son 22 zièm pwomosyon nan lapolis lan, yo te dekouvri l sou Facebook ki gen plizyè fo kont ki ap sal imaj mwen pandan ke m tande wi ki ap sal imaj mwen pandan ke m te nan sendika ansanm avè l nan epòk ke m te nan sendika a, banm redi sa m di a pou ou Roody. Donk pou m montre w ke m pa care de pwopagann k ap fèt kont mwen sou rezo sosyal yo. Sa yo pa ebranle m paske mwen m son moun ki fò. Pandan ke m t ap milite anndan lapolis lan, lè sa. Ou konn sa k grav? Dam nan kòmanse. Atchee! Menm nan la bibi dye fè ak konte pa vre? Dam nan komanse. Nan ti dosye sendika li. Hein? Ap avanse. Wè koman. La polis te kapab jwenn yon pi bon tretman. Oh oh! E gadem gade mwen. Yanick pi politisyen pase nou tout. Hehe! Yanick gentan pi politisyen pase Youri Latortue pase lanbè lanimal. Men oh! Oh! Yo kòmanse sendika, sendika, sen, o o! E gade m, gade m wè, o o! Li bay konferans pou laprès, baw, o l pa rekonèt Fantom 509. Apre m wè li menm a Fantom konsa. Yo tankou moun ki sot pran beny menm kote. Hum! te nan lapolis e m te nan sendika a. Mwen te kòdonatris jeneral sendika a, SPNH 17 la. Polisye ankò, polisye ki dwat yo, polisye ki gen kolòn yo, yo al dekouvri yon polisye ki rele Polidò Gregory, 22 zyèm pwomosyon nan lapolis lan, ki kreye plizyè fo paj Facebook k ap pale mal, k ap sal imaj mwen sou Facebook. Facebook hier, li fè yon post sou Facebook poul te kapab terni imaj mwen. Eske w konprann sa map di w lan? Donk polisye sa se Junior Dorlean, se yon polisye ki kanpe nan Etazini. Donk li di, mwen toujou di awogans pa vle di elokans. Pat janm gen kran vre. Si yo pale w ou pat vle tande, Ou pap k ou pap ka pa kriye. Anpil lòt gen pou kriye toujou. Depi se abolotyo nou tap fè sou do polisye yo. Men pwòp. Se sa, se Zinyon Dòleyan ki son BLTF ok ki kanpe nan peyi Etazini jodi an ok. Donk mwen menm mwen byen kontan ke gen moun ki gen bagay pou yo di sou mwen. Mwen menm mwen pa gen anyen pou m di sou pèsonn. Sa vle di donk, pou m fini ansanm avè ou, afè bagay yo di w nan pwogram Biden nan se pa vre? Non, mwen pa ale nan pwogram Biden, mwen pa t ale èpòt. Afè yo di ou t ale èpòt la, yo bloke w èpòt la, ou pa ka pati paske ou gen manda dèyè w. Ditou pa. Se pa vre? Ditou pa. Enben se fini wi. Non men kisa w t al fè nan primati an? Ok, men kisa ki pase Marie Raphaël. Plizyè polisye te kapab konstate prezans mwen jedi, vandredi nan direksyon jeneral polis lan. Donk mwen t ale nan direksyon jeneral polis lan, mwen pa t ale an kachèt, mwen t ale mwen menm, ok, dayè se vè mwen ki te nan zye m, mwen pa t gen linèt ki te bouche vizaj mwen ni m pa t gen chapo ni kepi ni kach ne nan vizaj mwen, mwen t ale vizaj dekouvè, mwen t ale mwen menm, mwen t ale chèche yon atestasyon de karyè nan direksyon jeneral polis lan. ok donk yo te mande mwen fòk mwen pwouve ke yo leve entèdiksyon de depa bagay konsa donk mwen te jis monte mwen te pote bagay yo ale epi mwen wè ke kòmsi te gen difikilte pou yo banm papye sa ok donk etan done ke Mwen konnen ke politik anndan peyi Dayiti, anpil moun toujou pè pèdi pòs yo lè pou yo pran yon desizyon. Donk mwen konnen ke Direksyon Jeneral la pap pran yon desizyon, ok, san ke, paske Direktè Jeneral la li menm se nome ke yo nome l, li pap al ipoteke djòb li pou mwen. Mwen te monte nan Primati pou m al di PM nan ke men kisa ke mwen menm mwen bezwen nan lapolis ke mwen pa ka jwenn li, e poukisa ke m pa ka jwenn li. Èske w konprann? Donk se te sa ke bagay lan ye. Mwen pa kriye paske mwen son moun ki fèb, mwen pa kriye paske m pè yon moun nan peyi an. M pa dwe yon goud, ni sou bous mwen ni sou lavi m anndan peyi an. Donk mwen pase tout kote, mwen fè sa ke m gen bezwen fè nan peyi m, mwen anba drapo m. E m ap toujou di pèp ayisyen an sa. Mwen pa gen peyi de rechanj. M ap viv nan peyi m, m ap viv nan lamas lan. Donk batay ke mwen mennen an anndan lapolis lan, li wetire. 2 milya pwen 400 milyon de goud mete sou kap 20 mil polisye ki anndan lapolis lan chak ane. 2 milya pwen 400 milyon de goud. Donk si yon moun konnen yon batay ki fèt nan 25 dènyè ane sa yo ki pote fwi sa, Silvouplè komunikem ni map antre tèt mwen pou jamè. Men travay ou fè nan fantom 509 la ou genlè bliyel e pa travay li ye tou eehh apa moun yo bliye travay yo yo pè pale de zèv yo madan pe wotè mesye. Otè yo pa serye menm non nan peyi a non. Otè yo toujou pè pale de zèv yo. Nou fè pale de tout ma chérie, tout lè pou tout lè, tout lè zèv a, tout lè zèv fò pale de tout. A la traka papa. Ou pa pale de entèdiksyon depa, ou pa pale de manda yo te met men. Se pat nan liy. 2 pwen konbyen milya goud ki te vin sou ti kat konbyen mil polisye. La polis gen tan rive nan 20 mil? Bon kou jan m sezi. A, yo gen tan rive nan 20 mil? Nou e nan 17 mil yo te. Gen tan rive nan 20? Ok, pa gen pwoblèm. E, ou pa pale de travay fantom nan, sa l fè tou pou le peyi. Fò w di sa, e trèz enpòtan. Anprann? Ou fè travay sendika men apre travay sendika nou pat konprann kote ou sot tonbe ou rrep ou gentan antre nan politik ou gentan nan palè nasyonal tèt dwat sa w ta pral chèche la humm dechouke le prezidan kraze prizon pou fè kwa aah. Gon pwovèb kreyòl ki di lanbisyon touye rat humm. Dèfwa moun nan fin konn fon grenn bagay li tèlman fèl byen, li fèl pwòp men li tèlman gen lanbisyon li bezwen rive yon sèl kou epi l voup lal antre nan yon bagay ki pa menm pou li epi sa w tande a li koule li fini mal antouka nou gen pou n konprann kòm etan don nou di konsa yo pat mare w yo pat kenbe w epi ou tap kriye lage m se pou pitit mwen manda te dèy men sak fè manda te dèy w la. Eske se pou travay ou te mennen ou lè ke ou te kòdonatris jeneral sendika? Non. Sa k fè manda te dèyè w ma cheri? Fò w eksplike. Fò w fin rakonte zèv yo. A! Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila. Non. Bagay yo anpil frè se sè byeneme. Ensolit nou pou jounen jodi a. Eske w wè pouvwa alkòl? Non, alkòl gen pouvwa pèp ayisyen. Alcool gon pouvwa tèt chaje Hein alcool gen pouvwa ann gade. Atò w ta di yo ap tonbe konsa yo ap leve yo ap bite yo ap manke mouri yo ta kite bwè alkòl la wap bwèl pi rèd e lèw kòmanse antre nan alkòl la pèp ayisyen lè w gade anba boutèy la li di w vide dè tèt ou e sal manke malgre tout mannèv oligak kowonpi fè malgre fason nèg yo ap mennen bwat lajistis men efase dosye lanmò asasina prezidan an. nan tèt pèp ayisyen haa se pa yon bagay ki fasil ditou puiske yo eseye anpil. E medam matmwazèl e mesye yo itilize tout teknik, yo bay tout manti men popilasyon an toujou rete sou de pye militè l, l ap veye anro l ap veye anba e l pa janm sispann mande jistis pou prezidan Jovenel Moise. Lè ou di 7 jiyè 2021, se dat ki fè kè vakabon sote, se dat ki fè nanm oligak kowonpi vole sou yo, se dat ki fè anpil politisyen gen dyare, se dat ki fè anpil moun bèbè otomatik. Jounen jodi a, make 20 mwa asasina prezidan an, nan ki nivo dosye a ye? o nivo nasyonal e entènasyonal. Nou gen ansanm avèk nou yon envite spesyal, se byen Fabiola Jean Charles, nap di Fabiola bonsoir, nou pral gen chans pale pèp ayisyen sou dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse. Fabiola bonsoir, kijanw ye se yon plezi e byen jounen jodia pou nou genyenw sou platfòm tak 509. Bonsoir Fouco, se yon plezi pou m ansanm avèk ou jodi a la sou platfòm nan, donk m espere ou anfòm, donk dosye Jovenel Moïse la son dosye ki sipoze diskite e li vrèman enpòtan pou nou kapab rete chita sou li, sitou sou sa ki ap pase aktyèlman la nan nivo entènasyonal la, donk kòman ou ye ou anfòm? Mwen anfòm gras a Dye e kote pa ou eske tout bagay ok? Yon lòt dat ki osi enpòtan ki se 7. Yon dat ki reprezante istwa pou peyi Dayiti, donk nou pa ka di nou byen, nou pa ka di nou anfòm, nou sèlman la nou poze, sitou lè n ap gade ke dosye a poko fon pa kita nago, ni Ayiti, ni nan entènasyonal la, donk nou oblije poze, pa gen pyès kote nou prale, nou chita, n ap rete tann. Fabiola, bon m poze w yon kesyon antanke jèn, antanke ayisyèn, donk. O nivo nasyonal e o nivo entènasyonal, ant 2 kote sa yo, kiyès ou wè ki kapab bay yon rezilta, kiyès ou wè ki plis prè pou di pèp ayisyen an, Ki sa k te pase vrèman nan lannwit 6 pou ouvè 7 jiyè? Bò kote pa ou, ki kote ou wè gen plis espwa, ki kote nou ka panche plis? Donk, wi Fouco, mèsi, mèsi pou kesyon an, men m vle w konnen ke ni entènasyonal la, ni an Ayiti, pa gen anyen k ap regle nan dosye asasina a. Donk, sa vle di kesyon espwa sa a ke w ap pale de li an, m pa kache di w, li pa egziste ditou Sitou lè nou konnen ke moun ki apiye sou gachèt la swadizan ki asasine Prezidan Jovenel Moïse yo, se Kolonbyen yo, pa vre? Jiskaprezan, pa gen youn ladan yo ki ko pase devan jij pou bay vèsyon de fè pa yo, pou di egzakteman kisa ki pase, apa Mario Antonio Palacios Palacios ki genyen yon vèsyon petètre trike ou di mwens veridik de l'histoire. Ebyen, ni bò kote entènasyonal la, ni bò kote Ayisyen, pa gen espwa ditou paske dosye a pa gon pa ke l ko fè. Dayè, ann pran egzanp PM Ariel Henry. PM nan, ki genyen non l site nan dosye asasina sila, jodi 7 mars, omwen, men bon se tankou PM nan ta fè pou yo ta fon twit sou dosye asasina. Men pa kont li fon twit ki rezime an 10 pati. 10 pati sou funeray Gérard Latortue pou l eksplike kijan Gérard Latortue li menm li te yon bon moun, se te moun ki te pi enteresan ki egziste, kounya la nou pèdi yon entelektyèl. Ki kote? Kote lyon palèt jistis yo? Chache, chache, depi w chache w ap jwenn, depi w chache w ap jwenn, chèche pou chache. Kote lyon palèt jistis yo silvouplè? Non se jis pase map pase epi m poze kesyon men m pa sou zen Non ou pa ou bon wap mande pou sa ou pa di kote lis mesye a ta pral mete deyò an 2001 epi l te vin deklare koripsyon nan peyi dayiti tankou se spageti pou ki sa spageti a te enterese l konsa tou. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila epi bon moun wi yo ye gen la sèn nou k pa rekonèt yo. E nou menm ki touye jovenel Tout moun sen Tout moun se sen E nou menm ki kriminel Nou menm ki demou an Donk ou kapab kopren egzakteman Ki kote dosye asasina prezidan jovenel la ye nan moman Li nou enpas Ke nou pa konen egzakteman Eske nap kapab soti ladan Ou di mwen eske enpas sa li menm li ap kontinye Men, ou menm tou poze m kesyon, ban m retounen w li. Èske w wè gen yon espwa bò kote entènasyonal la, ou di mwens bò kote lajistis ayisyèn pou dosye asasina Jovenel Moïse la? Pou m klè ansanm avè w, pou m ale dirèk ansanm avè w, pou m byen di w, o nivo entènasyonal, mwen kapab di, Nan jou pase yo, pandan dosye a t ap mache Lèzetazini, gon desizyon l te pran, gen de dosye yo te di medya p ap gen aksè ansanm ak yo puiske si dosye sa yo pran lari, dosye sa yo ebyen sa gen pou wè ansanm avèk dosye sekirite nasyonal peyi Lèzetazini Damerik. Bon, mwen kapab di, kant il saji de yon ankèt sou asasina yon wo grade, se pa nenpòt wo, ki s on prezidan ki mouri, Depi genyen divès peyi ki enplike, kanmenm, pandan yo di w yo ap fè ankèt la, pandan yo di w yo ap chèche konnen an, men pa bliye chak moun gen grenn zanno pa yo pou kay òfèv. Pandan yo ap chèche laverite a, men gen kèk bagay yo ap toujou kòmsi fèmen sou li, yo ap di w men sa k te pase, yo ap ba w yon pati. Men, gen de bagay ki kapab mete yo menm an danje, yo pap janm chwazi al mete sa nan lari. Men, jan ke sitiyasyon an vin prezante a, m kapab di, asasina Prezidan Jovenel Moïse se dènye gout dlo k pou te ranvèse vaz la nan peyi Dayiti pou montre e ipokrizi lentènasyonal anvè peyi Dayiti ki di yo se zanmi, eksetera. Donk, jiskaprezan, moun sa yo pou kantite teknoloji yo gen lakay yo, yo pa ka di yo pa konnen sa k te pase a nan bon ti mamit. Yo kab fè pwosesis la pi long. Men, nou konnen trè byen moun sa yo gen tan genyen dosye a nan de pla men yo, ki sa k pase. Men pa rapò ansanm avèk divès lòt peyi, m te kapab site Lachiyn ansanm avèk Larisi, fason ke yo ap monte. Donk, pa rapò ansanm avèk jan dosye asasina prezidan an vin fè skandal, jan nèg yo te planifye l, jan l t ap pase a, l pa pase konsa. Pa bliye, donk peyi sila yo, yo p ap sispann takinen w e jounen jodi a gen yon gè ekonomik nan lemond ki pa piti. Donk, lòt peyi, byen ke se zafè politik yo y ap jere, men lòt peyi sa yo p ap rete konsa. Donk, ou menm ki se grand puisans e se nan pati pa w la ke yon asasina fèt konsa, Donk fè w degaje w, ou bay yon eksplikasyon ansanm avèk lemond. Donk mwen kapab di, se youn nan bagay ki ka fè nou ka rete tann gon ti bagay k ap soti o nivo entènasyonal. E nou kapab wè nan jou pase yo, yo arete 3 ameriken, 2 se responsab konpayi CTU. Donk Nou te toujou di men kòman fè moun ki te rekrite kolonbyen yo, yo poko janm depoze lapat sou yo epi yo ap ranmase tout ti piti dèyè, donk nan jou pase yo FBI mare yo nou di a sa a son pa toujou men jiskaprezan nèg ki tap finanse gang, nèg ki tap finanse vyolans, nèg ki tap finanse fantom 509, nèg ki tap ame, nèg ki tap destabilize moun ki pase 4 ran 6 mwa pandan prezidan an te la ki tap kraze ki tap brize yo, donk jiskaprezan. lentanasyonal poko janm pran desizyon kont moun sa yo ni sanksyone yo tou e nou kapab wè gon seri de moun ki tap di yap boule peyi an sann gon seri de moun ki tap di gang rejwenn yo donk aktyèlman la anpil nan pouvwa yo poko rive sou yo donk nou di gen anpil travay ki kapab fèt se vre ke jounen jodi a yap chèche dra lajistis rale kouvri sou yo men fòk mwen di w chak dosye Jovenel Moise site, chak dat 7 jiyè sa repete li bay nèg yo tèt fè mal, yo mal dòmi. Donk malgre yo ap fè tout mannèv pou wè kòman yo te kapab chèche kote pou yo toufe dosye a pou yo antere l e tank yo ap toufe dosye a m ap klè ansanm avè w Fabiola se tank l ap vin pi santi, se tank bagay la ap vin pi grav pase gen de plè ou genyen ou pa ka kache l ebyen se santi w ap santi sou moun To ou ta ou kap chèche kiyolin mete pou touye vè, ou kapab ap chèche tetrasiklin pou sant lan pa soti, men to ou ta tout moun sou katye ap konnen gon bagay ki santi nan zòn nan, donk se sak fè pa bor isit nou toujou itilize ti pwovèb kreyòl sa a kant il saji de dosye asasina prezidan Jovenel Moïse, jistis Bondye se kabwèt bèf, menm si wèl pran tan ou mèt poze w lap rive kanmenm. Ou pale de fantom 509, m pa vle w al konsa, paske dènyèman la a, m kwaze avèk yon moun kap kriye, wouy Jezi, wouy tanpri kite m wè l, si m pa wè l, bagay yo pap bon pou mwen, he he he, madanm nan tèlman kriye, yon manman, manman, manman polisye yo ki tap kriye dènyèman, e m gen enfòmasyon de bòn sous ke madanm nan podyab li pran bon kout pwen anba kè l, men yo pa kite l rantre. Nèg Fantom 509 yo la a, yo anvi pati, yo anvi al kay Biden, men yo sou yon lis, kòman yo rele lis sa a, yon lis noir. Enben moun sa yo sou yon lis noir, yo pa ka pati. Menm si uscis aksepte yo, men CBP li menm, li di moun sa yo, yo pa vin boule kawotchou lakay mwen, yo pa vin asasine moun lakay mwen, yo pa vin anpeche Prezidan Joe Biden travay kòrèkteman. menm jan yo te fè l pou prezidan Jovenel Moïse, donk to ou ta lanati ap kreye yon fason pou l ranpli vid sa ke moun sa yo te deside kite a. E pa bliye Fabiola, peyi Dayiti son ti pla men, m kapab di anbasad amerikèn nan peyi Dayiti li genyen peyi Dayiti nan pòch li. E se pa e se pa yon kontwòl yo genyen jounen jodi a, m kapab di kontwòl sa la depi apre okipasyon amerikèn. Exactement. Sa k ap pase jounen jodi a, li pa fèt di jou o landmen, se depi 50 tan yo planifye pou li. E malerezman jiska prezan nou menm nou pa konprann sa. E lè gon moun ki vini k ap ede nou konprann sa nou fè, Kòripsyon an tèlman danmen nan nou. Donk, politisyen yo m te kapab di, se son nich kobra yo ye. Imedyatman ou manyen dosye kòripsyon enben yo tout ap pike ou. E lè y ap pike w la, yo p ap pike w pou rive lopital. Se mòtèlman. Donk, lè w gade yon jenn fanm tankou Yannick ki gen kouraj, ki gen fòs, ki gen kapasite ou te kapab di ebyen fanm sa a ou lage l nan yon komisarya men gen koze ki t ap fèt li gen kapasite l ka travay men malerezman yo tèlman genyen mantalite restavèk yo tèlman gen mantalite tchoul esklav volontè y ap fè dèzaksyon y ap fè dèdeklarasyon ebyen jounen jodi a kap gen konsekans sou yo jounen jodia tout moun sa yo chita yo regrèt yo ap reflechi yo di kèt men sak te pousem m tal fè tèl bagay e kwèm si w vle jounen jodia si se ansanm ou te kanpe ansanm avèk jov si se kanpe ou te kanpe ansanm avèk jovenel moïse ou ap eseye defann li pou wè kòman de twa kilomèt wout tap fèt ou pa tap wont. Jounen jodi yo pa ta ka pal Trump ap ranpe devan premye minis ou pa ta ka fè sa ou tap gade l nan zye pou di l non l si te nan touye prezidan donk jounen jodi a ou leve ou pral kote l an kachèt epi bay la pran la repiblik epi skandal fèt ala traka pou lave kay tè. Priye, an pleur e an larm, oh tanpri PM ede m, epi PM nan fè pòz li pa tande w. Se tout afè nòmal. El pa ka fè anyen, el pa ka fè anyen. Pase premye minis lan deja genyen chay pa l. Eske l ka leve chay yon lòt pou l vini l fè 2 chay sou do l? Non. Pa bliye non l deja site nan touye prezidan. Non l deja site nan touye prezidan. Non l deja site nan touye prezidan se youn epi kounye a la anbasad amerikèn te met nòt deyò l di se teworis kriminèl epi mwen menm m pral di ebyen m retire entèdiksyon depa m retire manda deyò ki suis je? Non, peu enpòt amitye. M pral fè dezòd talè yo sanksyone m. Fabiola ou gon minit pou konkli wi pase nou pale anpil jodia. Exactement donc merci Fouco merci parce que ou te permet mwen intervenir nan emisyon lan jounen jodi a la donc li vraiment important mesdames et messieurs pou nou kapab kontinye mande justice pou president Jovenel Moïse parce que sans voix pa nou sans action pa nou entènasyonal la ap rete an silans menm jan gouvèneman li menm li rete an silans lan donk li vrèman enpòtan pou nou kapab ini vwa nou ansanm pou nou mande jistis non sèlman pou Jovenel Moïse men pou tout lòt sa ki te tonbe yo tou donk mèsi Fouco m espere rejwenn nou yon pwochèn fwa nan yon lòt emisyon. Mèsi mèsi Fabiola se te yon plezi n ap rete konekte. Bon fen aprè midi. Medam, matmwazèl e mesye, se moman pou n fè yon kout pye nan komin Okay. M ap fè yo konnen komisè Richemond arive depoze lapat sou divès vòlè ki fè nich yo andedan yon simityè epi lè moun ap pase, sa w tande a, yo ap brake moun, vòlè tout sa ebyen moun Okay pote. Donk, komisè a debake sou baz vòlè sa yo, mete yo anba kòd e prezante kòman nèg yo monte baz yo andedan simityè a, mwen envite w gade e tande repòtaj sa a ansanm avè m. Ay tanm an. Se dezyèm kav kote mesye yo fè baz yo. Plim sa yo, plim pou plim sa yo, sa yo ye? Bon, sa fwa, an realite, m pa konn ki plim yo ye. Men, li pwobab pou e non zorye. Ok. Konbyen nèg konn dòmi la? Bon, m pa konn, sa fwa. M pa konn. E konn fè konn, konn tou de lokal yo? Bon. E timoun bò isi a m ye E la m leve E la m leve E la m fèt tou E la m leve timoun. Nou mennen nou la dirèkteman e lokal yo l ye. Bon m di w la E la m fèt timoun pase nèg sa yo gen anpil nan nèg sa yo m leve avè yo timoun tou pase m toujou. Kiyès yo ye? Konbyen yo ye? Bon. Gen plizyè. Site non. Bon. Gen Djao. Mhm. Gen Popilè. Mhm. Gen Elma. Gen Elma. Mhm. Ankò. Gen yon kele Wid tou wi. Wid. Dabitid lè m gon kav la m konn vin benyen ladan l lè m vin la m toujou wè nèg yo la. Ok. Ou byen nèg bwa. E jeneralman kilè nèg yo ouvri? Bon nan lè maten yo. Bon kilè konsa? 5 euro kan menm. Kè du matin? Ouais. Ok. Non se? Peterson. Peterson. Pa yon problem, mache nan Peterson. E ma prap bloke nou nan simitye ou kay la, kote nek bandi sa ou fe baz yo, pou yo brake moun, vole, chak sekye tu mate, chak katre tu mate. Adje Viv le roi Muscadin Antan pou rive nan simityè mesye yon pakèt vòlè E pa zonbi k konn nan simityè, e pa mò k nan simityè. Kòman vivan, kòman mò fè ap soti nan simityè pou al mete nan prizon pami lè vivan? Senatè Richemond, reponn mwen. Fòk ou reponn mwen. Kòman mò fè ap soti andedan prizon pou al mete pami lè vivan? Nèg yo se nan simityè yo t anvi rete tou fè yo ret nèt. Kounya la wal leve zonbi em ou nan leve zonbi ou nan malfektè eh komisè Richemond il faut pas ainsi hein nèg yo paka zonbi epi kounya la wal ranmase yo wal kase wal ouvè simityè ranmase yon pakèt mò pou al mete nan prizon pou fè kisa ala traka pou lave kay tè medam matmwazèl se mesye la polis nasyonal arive dekouvri yon rezo nèg kap vòlè machin moun oh. Non, ou wè gen de moun, yo gen kran wi. Ou konn sa k grav nan istwa a? On ti kout tafya sèlman, lapolis poko menm poze endividi a kesyon, misye kòmanse depale. Li bay koze, l bay koze, l bay koze, on ti kout minòt yo pase misye wi. Li bay koze, l bay koze pou pa chape. An nou swiv repòtaj sa ansanm. Ann Ayiti, toujou gen rezo k ap vòlè machin. Youn nan rezo vòlè machin sa a ap fonksyone depi kèk tan. Men se apati mwad oktòb 2022 a, Jean Dodier Larieux, alyas Bob entegre rezo sa a. E se yon sèten Vital ki konvenk li antre nan aktivite sa a pandan li t ap ranje yon machin pou li. E mesye yo tap kraze yon gwòg. Kounye a lè film an koup gwòg la. Men li pa vle ap pale non li pa pale nan telefòn nan yon lòt moun. Kounye a li di konsa sèlman yon fason w ka ban yon ti kòb e nan vòlè machin. Kounye a pandan map ranj machin nan kounye a li ap pale avèm li dim sa. Apre sa m fin ranj machin nan m ale. Apre sa machin nan pa nan kò l rele m li dim monchè ou ka antre nan mouvman m di non chè moun ou pap bon mouvman non se mekanisyen gang m ye m rekonèt anpil. Li pèsiste, li pèsiste, li pèsiste. Li pèsiste, bon apre sa, m vin al nan yon lòt machin pou li. 23 oktòb, m asepte. Depi lè sa, Jean Dodier Larieux, alyas Bòb, 43 lane, nèg Mèje, deja vòlè 3 machin. Li fonksyone poukont li, Ak yon zam li di li te jwenn nan yon bis Leogane pandan li t ap sòti travay. Teknik lan senp, se brake chofè a pou vòlè machin nan. Men premye machin vòlè a, m vòlè l sou Gran Ri. M bay li Riyèl Vayan. M bay Jan Obèl. Dezyèm machin nan, se nan Rue Louis Saint Marc lan li t ap lave. Twazyèm machin nan, m pran li avè l yo mare m nan. Se li m te pote bay. Ou te banm pam nan. Yo te baw paw kom ou pam. M te bay fè youn pou mwen. Yo te bay fon machin pou ou. Sa m te pran nan Richard Bassa. Kounye a yo tap fèl pou mwen. Yo ap fèl frèt pou mwen. Kounye a pou m te bay yon lòt. Koman yo tap fèl frèt la? Pou esplike m koman yo ap fè machin nan frèt la. Men se trè fasil wi. Koman yo fè frèt la se Jorobè avèk Vital nèg sa yo. Misye se misye pwodiktè. Se li k pran machandiz la. Premye machandiz la m bay la, misye ban m 40 mil dola. E lè l fè yo, l vann yo pou 12, 13 mil dola. Vòlè sa a, bòs la. Jan Wobè, Jan Wobè. A men kòmandan an, vòlè a li pral vòlè m an, bon teknik li ye wi. M pa met kagoul. M pa met kagoul. Men si m pral fè yon bagay la w pa p wè m. Paske m gen yon kepi nan tèt mwen. Lè fini m pa nik voup m pa ret m kanpe nan zòn nan. Men pèmèt mwen si m di w sa, tande m byen, si m di w sa, e kout kleren k voye m ale wi. Ou wè Vital la? Vital la fò m ta rive devan komisè a, m ta mande komisè a pou mwen leve. E nan men, ladan m ye. Ou wè Vital la, paske m se yon viktim. Vital la wè mwen menm, m prè pou m ta ban m yon men leve. Rezo sa a, m kraze l. Paske sèl rezo sa a k ap vòlè machin. Nèg sa yo kriminèl yo ye, fè moun vòlè machin pou yo rich. Gen anpil nèg atè a lwa ki rich nan vòlè machin. Kanta Derosier Jean alyas Jean Robert, 43 lane, nèg Jeremi, li lave men l tankou Pons Pilat nan dosye sa, men lè w mete li anfas ak Jean Dodier Lerieux, verite a parèt pote plent kont yo. Mwen sa m regrèt nan vim sak fè ou wè misye wè map di nou sa prezans nou sa se te pelandra a misye m tap manje zòrèy misye wi pase misye se visye k metel la. Apa yon ti minòt yo pa hahaha non premye nèg ki saj konsa ak lapolis wi nèt la nèg la met ajenou fè makak se kwa listwa hehehehe byen vini nan ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Bagay yo pa piti nan men senatè a ditou. Ooh! Oh! Non, fè w mennen senatè a lopital. Ou konn wè lè w di w machann pèpè, epi w ap mawon l paske w poko gen lajan, epi sa ki grav nan dosye a, gon kote w pral pase w pat panse si w t ap kwaze ansanm avè l epi w al tonbe bab pou bab gon jan w friz, gon jan w chita. Gon jan w mete men w. Gon jan ou faya ou pa byen. Pase ou pral fòme yon koze pou di moun nan, pou di l ke sante a pa bon si nou pa wè. Ayy senatè youri gason met gason sou ou kou a di wi tèt la vin pi chòv wi youyou cheri e tòti ou ye ou pa ka konsa. E tòti ou ye, ou pa ka konsa, fò pi djanm, non non, fò pa ensi gason, pèp ayisyen kite m rakonte w yon istwa. Te genyen de kana ansanm avèk yon tòti ki t ap viv nan yon mare, epi sechrès vin tonbe, pandan sechrès tonbe, Jan wè senatè a chita. Epi kana yo di ah fòn vole pase la pa gen dlo ankò. Men tòti ansanm avè yo te byen anpil. Epi kounye a la dezolasyon tristès pase zanmitay la pral kraze. Epi kana yo di tòti a konsa. Si nou ta di nap vole, epi pou mache ou menm, wap pran twòp tan, ou pa mache vit. Wap pran twòp tan nan wout. Epi kanay ou jwenn yon altènatif, yon sòti de kriz pe pa isi. Yon solisyon pou kriz la. Yo di tòti a konsa, nou chak ap ke moun bwa nan bèk an nou. Epi ou menm ou ap mòde bwa a epi nou chak ap kenbe pwent bwa a epi n ap leve l n ap vole avè l epi w ap nan mitan men a yon sèl kondisyon gen sou yon vilaj nou pral pase moun sa yo renmen fè bri anpil piga w ouvè bouch ou pou w reponn yo pase yo frekan yo frekan anpil. Pa ouvè bouch ou pou reponn yo non. Fè kòmsi ou pa tande yo. Tòti sèmante, non m pa pale mwen menm pitit, m pa pale, m fèmen bouch mwen, m pa pale nan bagay konsa. Ebyen frèzè sè byeneme nou pa mande m koze se mwen kap ban nou koze. Chak kana yo kenbe yon pwent bwa epi tòti a mòde nan mitan epi yo leve l. Gade de kanak pantan tòti Wee mezanmi moun yo bèl gade anlè Anh pou dil pap tonbe bondye Moun yo fè bri yo fè bri yo fè bri youn rele lòt youn rele lòt yo fè bri yo fè bri yo fè bri Epi tòti a rete lap manje wi mezanmi Sa ou gen ouvè dan yo konsa Anh gen ou pale konsa Anh ou ta ba yo repons moun yo fèmen dan yo Yo pale twòp Ouh tòti nève. Kot te tòti kenbe bwa a danl nan men pa bliye depil ouvè bouch li li pèdi tonbe eehh tòti nève tòti fache tòti boude tòti nève tòti santil ta goumen ta tire fay moun yo pale yo pale yo pale yo pale yo pale yo pale gon kote yo rive di wee gad bouda tòti a tòti di eeh se ase. Tòti ouvè bouch li, li di, Sa nou genyen nou ouvè? Yo di sòt anlè, li sòt tonbe. Piu nan vilaj la. De kana yo rete, yo balanse anlè, yo bat zèl yo, yo bap, yo mete men sou tòti. Kana yo rete, yo fè patwouy anlè, yo ap gade, yo ap gade, yo ap gade, moun yo kouvri tòti, yo pa ka desann pou yo vin sove tòti. Yo pran tòti pèp ayisyen, yo kòche tòti byen kòche, yo manje tòti. Kana yo avèk anpil dlo nan je, yo kontinye wout yo yo ale paske yo te di tòti, piga w ouvè bouch ou pou w pale. Alò, Senatè Youri Latortue, jan m wè w chita a piga bay tòti a rive w non. Hum! Antouka! Antouka! Met gason sou ou. Han! Menm dan lè move moman, il faut rester toujours ferme. Dakò? Ok, Senatè. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue nan Haïti pays spécial. M'a konn si sa rive ou deja, ou pote tèt ou ale. Gade foto sa. Humm! Sa se lè w'ap pot tèt ou ale. Ah! Haïti a spécial vre mesye. Pandan w sou moto a epi kote w prale ou pa konn wout la, epi tanzantan w'ap rele moun nan epi moun nan di w pase m chofè moto a. oubyen l di w pran moto tèl kote, fè chofè moto a pale ansanm avè m pou m ba li direksyon an. Epi kounye a la w oblije kanpe moto a epi pou chofè moto a pale ansanm avè moun nan kou w pral lakay li. Ay ou ka pot tèt ou ale, ay lè w ap pot tèt ou ale w ap chache direksyon. W a di m ou pa t pase nan sa Ayiti. Monte ti moto w pral kay boubout la w gen yon randevou men w pa konn kay la. Hein yo dou pran moto tel kote. Pa gen bagay konsa ankò non nan peyi a tradisyon fin ale pèp ayisyen. Tradisyon fin ale. E kounya la wal pran moto lò gad wè e nan baz gang ou ateri. Humm antouka jan m toujou renmen di li Ayiti dictature la pèl dè zanti Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vèra ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun. Non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Babay!